Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon. Chanèl sa pa kite w pran souf aparaman paske ou konnen se enfo 24 è sur 24, 7 jou sur 7 san poz. Genyen anpil kòmantè ki kòmanse ap fèt men koute jis avan lè kòmantè nou pote ba ou yon videyo se dechoukay se pa vre anpil bandi jounen jodi a la kase pòt anpil gwo biznis e ouvè lavwa ak popilasyon an ki nan grangou, yo menm yo pran le gwo biten e popilasyon an menm pati avèk ti sa yo jwenn a manje paske se grangou a yo vle konbat. Nou te wè tout sèn yo ki t ap dewoule nan zòn stasyon Gonayiv jodi a, men genyen yon sèn ki rete toujou, nou vle pote sèn sa a ba ou. Vwasi la videyo! Humm! Tèt chaje! Ici on voit la caméra toi et ça commencer recording au moment où des hommes armés pénétrent enceinte batiman sila, nèg yo avèk jile pa bal lapolis sou yo, kask lapolis, nèg yo genyen, m pa spesyalis nan zam non men m gen enpresyon mwen wè galil nan men yo. Toujou zam la polis. Se te de polisye ou non non se te pa de polisye se te de bandi zame men yo menm yo vini la avek yon bu byen detèmine ebyen se pou kapab kase la e pèmèt ke dechoukay fèt nan biznis sila. An al gade rapidman la wap gade pou wè kelke bandi zame genyen ki kamoufle vizaj yo. Y ap mande kèk biten la a, paske quand il s'agit de camrecord, il y a pas de voix, on voit seulement les images. Mais moi je me demande est-ce que ces hommes là yo konnen ke y ap anrejistre? Anrejistre ou pa, ça ne dérange pas en tout cas paske mesye gade hee tèt chaje. Zam ki nan men misye a son m gen enpresyon ke son galil ki tepe sa vle di charjè li double. Map gade pou wè. Gen youn k avèk misye a yon chemizèt sou li. Kas li nan tèt li. Epi zam misye gon mouchwa wouj ki mare zam nan. Sa vle di, lè mouchwa wouj la nan zam sa, m ap esplike nou byen, se yon zam ki genyen espri ladan l. Sa vle di nèg la gen dwa mete bagay sou li men l met bagay sou zam nan tou. Lè w mete bagay sou zam nan, sa ta vle di, ou gen dwa pa pran men w ap tire tou, nèg la pa pran. Men si w met bagay sou zam nan. Li fò difisil pou w pete bal sou nèg la pou l pa pran. Donk se mit sa ki nan tèt yo. Ann vanse pou pi douvan. Nan videyo sa a toujou, kisa nou kapab wè? Nèg yo kalm e poze, epi nèg yo ap opere. La a se ti diskisyon k ap fèt antre yo. Men tout nèg yo Se aparaman yon sèl nèg ki genyen bout manch nan menn e misye avèk yon kepi e il est camouflé. Donc la vidéo sa va devenir virale sur les réseaux sociaux humm tèt chaje. Donc nèg yo reklame biten yo e yo ap pati avèk sa ki pou yo a. Ah bon! Mwen menm se premye fwa wi, non m sonje m te rantre la yon fwa. Epi apre sa donk se dezyèm fwa se imaj sa a k ap fè m wè dezyèm fwa men li anrejistre yon espas ki trè restren. Aparaman nan lòt zòn yo te kapab genyen lòt nèg ki avèk gwo manch tou. Nèg yo ap fonksyone an tout kyetid se kòmsi yo pa p pè anyen, pa genyen lapolis ki nan zòn nan paske depi maten nèg yo. Tap mezire yo avèk la polis. Men bwat sa yo m ta byen renmen konnen kisa ki ladan yo. Eske se box d'argent? On sait pas trop apparemment non. M pa kwè. M pa kwè se lajan k ladan yo. Li kab petèt materyèl elektwonik ou kwa. Bon de tout manyè ou kapab ou menm fè yon estimasyon. Men de tout manyè nèg yo ale avèk kèk bagay. Video sa a dire 2 minit 19 segond. Mwen ap pèmèt nou wè videyo a nan entegralite l ankò yon fwa, m pap pale sou li. Pran san w, ou menm tou ki te la a, se kapab yon plezi pou ou tou, pou w ap gade tèt ou kòman w t ap egzèse gwo bagay nan men w, epi w ap mande moun yo pou yo kapab bay sa ki genyen pou ou, paske si ou vin la a, sèke gen bagay pou ou, pa vre? An n gade ansanm ankò. Mwen kwè ti Tony pa isi. E pa sa? Ti Tony pa isi men pandan li lôt bô a li pran nouvèl li fè yon twit avèk drapo ayisyen sou li baww wè ti Tony la ki avèk drapo a bon li di bon pa gen problèm se kômsi sa pap detwi li donk si ou te konn fè yon bagay ou kapab refèl ankô Youssoupha a di sa atravè une chanson donk si w te konn gen chans manyen yon dolar ameriken Menm lè w gen yon grenn dola ameriken nan men w li boule, aparaman ap gen yon moun kanmenm ki rele w ki di w, a mon dola ameriken. Si w te konn kondi machin, ou te genyen de twa machin epi yon bon maten, yon malfektè pase l boule yo, monchè Bondye kab pale nan kè yon samariten pou l di, a ekoute, e nouvèl vi enben rekòmanse avèk sa. Donk se pou dir ke e menm lè sa fè enpak sou Ti Tony men li pa montre ke sa fè enpak grandman sou li. Men se kon sa, nou te vini avek ti video sa pou ou, vous voyez, vous lisez et apparemment vous tentez de comprendre.